Ho non! Enposib! Misye gen lè se kèk lanp yo limen nan dèyè l. Yon bandi ki soti andedan baz Kanaran. Li leve tchyatchya pèp ayisyen, li pran ekstrè dachiv li, li achte tenb paspò l, li debake nan imigrasyon, kisa lal fè, lal fè paspòl menm jan avèk yon pakèt lòt moun nan moman an pou lale ki kote pèp ayisyen pou lale ozetazini damerik oh oh ipakana fòl trip tou ebyen frèzesè nou kapab wè kòman devan imigrasyon pandan jou pase yo la kantite moun ki genyen lapolis arive idantifye vakabon an e mete kòd nan kou l. Nou pral prezante ou li talè konsa ou mèt rete la. Nan Petyonvil, zòn Pèlerin, gwo kout filè fèt. Gen yon gwo koure pèp ayisyen, misye k ap pwonmennen ranmase lajan nan men moun sou pretèks li kapab fè ou ale Etazini, li kapab fè ou ale Kanada ak divès lòt peyi ankò. ou konnen depi se dosye pati nou les ayisyen la plipa nan nou nou pa pran konsèy ebyen aprè divès ponyèt sitwayen ak sitwayèn li fin kase nan kominote a la polis arive mare misye men lè map gade jan bò figi misye plat map mande eske la polis se seramik li tap poze sou misye Frères et sœurs, bagay la konplike, m pral montre w misye talè konsa. Mwen envite w rale chèz ou chita konfòtableman Fouco Zanmi Info pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo, se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont, e kont sa ki se te, Bouda papa m fè vennvenn. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se palmis. Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen. En quatre, je pose trois et je retiens un. En quatre, je pose trois et je retiens un. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi. anpil anpil. A wi frè e sè byen emen se zanmi pa w Fouco ankò yon lòt fwa ki rantre lakay ou. Jan ke m te anonse w lapolis nasyonal arive mete anba kòd yon gwo bandi pèp ayisyen ki t al fè paspò l. Jan ke w ap gade imaj sa a endividi sa a frè e sè byen emen li soti nan baz kanaran. Kòm nou konnen pandan dènye moman yo la a, bandi nan Kanaran, se lapli e le botan yo ap fè. Yo ap touye moun, yo ap kidnape moun, yo ap boule machin lapolis, pou site sa yo sèlman. E nou kapab wè, nan dat ki te 12 janvye a, menm yon jèb flè, Premye Minis Ariel Henry pa ka pase pou l al depoze ti tan yen sou tonb moun ki te viktim nan moman an pèp ayisyen. Raple nou sa k te pase nan peyi Dayiti 12 janvye 2010. Tèlman bagay la konplike sou wout nasyonal nimewo 1 an. Ebyen frèz e sè, misye tande Biden vin ansanm avèk pwogram imanitè, li di kèt, Dega tou bon la wi, pase lakay, se paske bagay yo pa bon, ki fè n antre nan gang. Se sa anpil moun ap di pandan dènye moman yo la. Bagay la pa bon, nou chwazi rantre nan sa pou n viv. E lè w rantre ladan pou viv la, kou kiyès ou pral kase, kou moun ki sanble avè w la, e pa moun k ap toupizi anlè a. Ou kwè se koze nan peyi sa? Ebyen, ou konnen frè e sè byeneme, pou fè paspò ou, w ap bezwen fè ekstrè dachiv ou. E non sèlman sa tou, w ap bezwen fè matrikil fiskal ou pou kapab gen aksè pou achte tenb paspò yon fason pou ka ale fè paspò a. Ebyen frè se sè, misye gen chans jwenn ekstrè dachiv li san pwoblèm, li genyen tenb paspò l san pwoblèm, epi sa w tande a, Biden anonse pwogram imanitè Li mete afè l nan yon ti katab, l ap file desann, li debake nan imigrasyon, sa l al fè pèp ayisyen, l al fè paspò l. Men, lè ou di bandi nan Kanaran, ou tou di Izo 5 segond puiske se alye mesye sa yo ye. Kote w wè gang nan Kanaran ap bay pwoblèm nan, yo an kontak dirèk ansanm avèk gang nan Vilaj de Dye pèp ayisyen. La misye debake nan imigrasyon, donk m te kapab di tout biwo imigrasyon yo, kit se nan Pòtoprens, kit se nan vil pwovens yo, nou kapab wè kòman yo krake ansanm avèk kretyen vivan, moun yo vin fè paspò paske y ap lage pye yo pa kapab rete pa bò isit nan lanfè sa a. Ebyen, malgre gen anpil moun pèp ayisyen men pa bliye nan foul la tou, Si nou gade atravè divès videyo n ap wè ke genyen polisye ki la. E te kapab menm genyen batay tèt kase dezòd fèt, pase jan moun yo ap pote boure jan yo youn ap pouse lòt a nenpòt ki moman yon gwo batay te kapab pete. Men ou kapab wè lapolis toujou la nan biwo sa yo pou anpeche dezòd fèt malgre anpil moun ap pouse lòt, tout moun bezwen pase. Ebyen, misye vini tchatcha l kanpe nan liy konprann epi l ap avanse, l ap fè koze nan liy nan ale non, li pral fè paspò l, li gentan ap reve li usa, li pral fè live, li pral di ti mesye depoze zam mwen menm tou m te la wi, jounen jodi a gad kote m ye, gad anpil ki fè l konsa pèp ayisyen. Misye poko menm fè paspò l ki t ap reve si yon jou l ap tounen nan peyi Dayiti kòman l ap gen frechè sou li pèp ayisyen. Kòman l ap sanble ansanm avèk dola. O o! Pandan misye ap reflechi reflechi kòman bagay la prale ye konsa, o o! Kout filè fèt, lapolis idantifye misye, sa w tande a, bap yo mare l epi yo pran direksyon komisarya ansanm avè l. Ebyen, nou kapab konprann, nan dosye pwogram sa a, fòk lapolis trè trè pridan. Fòk pèp ayisyen an trè trè pridan. Gon seri de gwo bandi, nò yo gen tan fin fè aktyalite nan larepiblik. Y ap difisil pou yo soti pou y al fè paspò. Men gon seri de lòt ki rete anba gwawon nan baraje a, ki fè pati de baz la anpil nan nou pa konnen, e souvan yo konn pi kriminèl pase chèf la, donk fò nou veye pou n pa pran gò lame nan dosye pati sa. Donk fòk lapolis pi pridan toujou, fò lapolis veye tout kote, fò lapolis gen antèn li nan mitan tout foul kat kwen peyi a pou konnen èske pa gen bandi k ap vin fè paspò yo tou yon fason pou yo kapab lage pye yo. E pa bliye frèzesè byeneme, anpil bandi kap fè aktyalite nan peyi dayiti kap bay pwoblèm nan peyi ya, yo gen mennaj yo ki aletranje. Wi! Yo gen mennaj yo ki aletranje. Anpil madan bandi pa nan peyi dayiti. yo an Repiblik Dominikèn, yo Kanada, yo Meksik, yo Etazini Damerik, yo gaye tout kote pèp ayisyen. E dènyeman ou kapab raple ou, Ozetazini Damerik, yo mare madan chèf gang ki nan Savyen an, yo pimpe l tounen yo depòte l, ansanm avèk 2 timoun nan men l. paske tanzantan l ap resevwa yon seri de gwo lajan Ozetazini, lajan sa a l ap resevwa li pa ka bay eksplikasyon ki kote kòb la soti. E Ozetazini menm si ou te fè lajan nan bon kondisyon men depi ou pa ka pwouve ki kote lajan soti sè m, frè m ou nan pwoblèm, blan ap mare w. Ou pap travay nan peyi a, tout tan ou gon gwo sòm lajan kap vini mande w ki kote w jwenn lajan w pa ka bay eksplikasyon. Ayiti pa bon se ranmase yo ap ranmase lòt bò a ti èd ti èd kole de mamit diri glòs lwil pou wè kòman yo te kapab vin ede yon ekip lòt epi pou tout lajan sa ap soti Ayiti dola ameriken pou voye ba ou lòt bò a pou fè kisa? Pou jwi lavi w, pou pran plezi w, pou anfème kay, pou fè agoch pou fè adwat. Non, gen kote k pa gen piyay menm jan sam avèk peyi Dayiti, ebyen pèp ayisyen, lè ke responsab ajan kote l ta ale pran lajan li pa ka bay eksplikasyon, rapidman l rele polis fè pran manzè, lè yo fin pran manzè, manzè pa ka bay eksplikasyon pi rèd, li menm ansanm avèk tout 2 pitit li sa w tande a, yo pimpe yo an Ayiti, yo depòte yo. Donk depòte yo depòte yo tou fè yo konnen ebyen ou pap menm bezwen fè transfè menm men madanm nan la anba pye w wa degaje w madanm nan la anba pye w degaje w ou pa menm fè transfè kounya la ou mèt ba li lajan la distrè l donk frè se sè byeneme anpil nèg ki nan gang nan peyi dayiti ti boubout yo aletranje yo ap voye lajan pou yo yo gen gwo sòm kòb lajan kidnapin pou site sa yo sèlman. Yo gen kapasite pou fil pou mesye yo. Bon, kounye a la kesyon k ap poze, se èske yo ap apwouve? Antouka, mezanmi lapolis pran pil prekosyon, popilasyon an pran pil prekosyon paske kote w kanpe w ap fè paspò w pa konn kiyès ki la. Ou ka sezi wè w ap pete, goumen, w ap pouse pou wè kòman w te kapab pase pou fè ti tèt paspò a. Ebyen ou sezi wè, ou soti gon moun ou te pouse nan lign nan, se li menm ki vide w atè wal nan peyi san chapo avan menm ou rive kay tonton Sam. Antouka, pran anpil prekosyon. Frèz e sè byen eme, chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Ou kwè se koze nan la repiblik? Non, la a bagay yo ekstrememan konplike. Gade imaj sa a frèz e sè. Gade l byen ansanm avè m. Endividi sa a ki rele Jean Eddy selon enfòmasyon ki arive jwenn nou, lapolis arete misye poukisa, paske l ap pwonmennen ranmase lajan nan men moun sou pretèks l ap fè w pati. Ou prale Etazini, ou prale Kanada, gade nou, ou prale Chili, misye pa nan rans, se peyi sèlman l ap bay moun. peyi ou vle ale nan tèl peyi l ba w peyi a pou w ale se ba l lajan ebyen frè se sè byeneme lapolis depoze lapat sou misye yo mare l rèd rèd jan w ap gade la men lè m ap gade vizaj misye pèp ayisyen gade imaj la byen w ap wè gen w bò vizaj misye ki gen tan plat non la nan m gen presyon lapolis fè tèt misye tounen Mayèt wi. Gon materyèl ki rele mayèt. Lè wap poze seramik. Li tankou yon mato men li pa menm jan avèk mato non. M kwè son bagay plastik li ye pou ko ko ko ko ko. Pou frape. E pi pandan wap depoze nivo pou wè eske seramik la nivo. Eske yon pa mi wo mi ba. Donk si ke li fon ti pi wo ou frape l. Ou wè sa m di w la pou l byen rantre nan mòtye a pèp ayisyen. Èske w konprann? M gen enpresyon tèt misye te byen fè sa pase jan m ap gade bò machwè sa la non. Tèt misye kraze. Non, frèz e sè byeneme. E e. Lapolis fè misye poze seramik a tèt li. O! Hen! E gad on boul bò tèt li, w a di se lè kokoye pral pouse. wap kite vole. Frèzesè nan dosye pati sa gen anpil kretyen vivan ki viktim. Map raplem te gon zanmi, zanmi an tap travay labank, li gen madanm a 3 pitit. E pi men se nan pwovens li ye. Sak pase pèp ayisyen? Li jwenn yon nèg ki di l li kapab fè l pati. Nèg la di l gen ajans de vwayaj, pou site sa yo sèlman. Sa misye gen pou l fè, li voye yon total, m kwè kòb la te 64 mil goud pèp ayisyen, sou bon kach pou li avan. Apre sa, misye debake vini nan vil pwovens lan. Li vin chèche 8 mil dola ameriken. Pase, l ap regle dosye pou misye pou l ale kibò? Pou l ale Kanada. Pou misye jwenn papye travay, epi l ap pral ansanm avèk tout madanm ni ansanm avèk pitit li tou. O, o, sa k pase? Lè eleman an debake vin kot misye, misye vin avèk machin li, misye vin ansanm avèk badj li, misye prezante non li, tout papye nèt pou pa isi. Donk, misye vin rive nan yon kafou, donk li pa ka doute de mesye a ankò. Pase li wè mesye a son nèg ki sensè, li wè mesye ap regle dosye a pou li pou tout bon. Li konte 8000 dola ameriken, li lonje bay dyab la. Jiska moman map pale ansanm avèk ou la, li pa janm pran nouvèl misye. Misye te manke fou nan zòn nan. Ay, ou fin ba yon nèg 64 mil goud. Apre sa, ou ba li 8 mil dola ameriken. Se prete ou prete, ou kole, ou kole, ou kole, ou kole pou fè 8 mil dola sa. Pase ou te vle pati ak tout fanmi ou. Nèg la pran e sak, e krab, l al fè wout li. Aprè dosye sa pèp ayisyen, madanm misye menase kite l. Ou kwè se koze? E tandiske fi a tout la sent jounen ki te konn ap gade nou ankouraje misye pou l rele mesye a pou konnen nan ki nivo dosye a ye. Madanm misye gade nou anpil menas wi ki fè fi a pa kite l. Fi a di, enben lè w leve tout lajan sa w bay yon moun, epi kounye a la menm l vòlè lajan, ki sa w pral banm manje? Nèg la vann a goch li vann a dwat pou l fè ti kòb la. Eleman ki te parèt la, ansanm avèk badj li nan kou l te prezante non l, se pa t janm vrè non misye. Machin li te debake a, misye ale nan OAVC te gade non pou wè dosye plak si l te kapab retrase misye, plak la pa fèt sou non moun sa a. Ou kwè se zen? Misye pa t janm gen ajans vrèman. Li vòlè lajan. Gen anpil moun ki pran nan kou. E frè se sè byeneme pita map vin avèk yon dosye pou nou bagay la konplike. Malgre moun nan debake andedan ajans vwayaj la. Li depoze paspò l, li bay lajan pou mete viza dominiken pou li. O o. Biwo fèmen kareman, moun yo ap mache bay manti, yo soti la yo tonbe la, yo soti, sa vle di, si ke gon moun ki kapab viktim li menm la plede rele, l pa konn ki kantite lòt ki viktim nan menm, nan menm dosye sa. E dosye vwayaj pèp ayisyen anpil, anpil moun viktim nan peyi Dayiti. Gon seri de ajans ou wè sou rezo ekri m ap fwa l tèl kote, sa monte gwoup watsap, sa ap voye lajan devan dèyè. Kant il saji de pa ti Ayisyen pou prè pou yo chache lajan tout kote yo prefere ret grangou pou yo jwenn kòb la pou yo bay men kou yo fin bay kòb la gen anpil moun ki tou disparèt ansanm avèk lajan. avan nou di nou pral nan ajans de vwayaj, nou pral fè iks, nou pral fè igrèg, li enpòtan pou nou mennen envestigasyon, li enpòtan pou ke nou mennen bon jan ankèt pou nou konnen eske se pou ekip vòlè ki met tèt yo ansanm pou yo kase kou, pou yo vòlè lajan nou. Frèzisè byeneme, ebyen, ensolit nou pou jounen jodi a, ou kwè se koze? Ann gade videyo sa. Depi lè w tande Biden anonse pwogram nan, ti medam bò lakay yo fin fou, yo ap penyen pèp ayisyen, yo ap prepare yo, epi yo voye imel konfimasyon an pou yo pou yo lage cha men. Kout peny sa a, mwen gade m ap gade, kisa l ap fè nan tèt ti pitit la? E gade map gad sa wap fè nan tèt ti pitit la. Avanse pase m poko janm konprann bagay mwen kòm si son malabou nan tèt ti moun. Ki mòd kout peny sa bondye. Li anvi fè pi di mezanmi. Heyy. Nou wè la a, koripsyon an rive lwen. Non kòripsyon an rive lwen pèp ayisyen. Kòripsyon an depase lèbòn. Ala traka papa. Ou kwè se koze nan la repiblik? Frè se sè byen eme, ou kwè gen nèg koken pase premye minis Ariel Henry? Non, pa gen nèg ki koken pase premye minis la. Ou kapab raple ou nan jou pase yo, Le Moniteur pibliye akò 21 desanm akò premye minis Ariel Henry avèk tout moun ki siyen e pa bliye nan akò sa gen yon Haute Conseil de Transition ki genyen St-Cyr ladan, Fleuridor ansanm avèk Mirlande Manigat. O o! Se pandan responsab pati politik ede. ap li jounal ki sòti a, yo ap wè kareman non pati politik siyen nan dosye akò Ariel. Nou konnen pati politik ede ki pran nesans nan mwa pase yo la e vedèt ki nan pati politik sa a se ansyen premye minis Claude Joseph. Rapidman, tout responsab pati a pral kòmanse twite pou demanti pou di, en en, nou pa siyen akò Ariel la, nou pa janm kwaze Ariel nan lavi nou, kòman l fè pran non nou li foure nan dosye sa, nou pa fè pati de akò a. Èske w wè de koze non peyi? Sa vle di la pèp ayisyen, fò nou tout nan li sa k soti a wi. Fò nan li paske ou ka la kareman epi ou wè ou siye nan akò Ariel la wi. Tandiske ou pat janm kwaze Ariel on jou nan lavi w, ou pat patisipe nan reyinyon ki te fèt nan otèl non. Bagay, la bagay la konplike. Atò, pou yon akò politik siye pou le peyi, epi on gwoup di, m pran devan, li tou gen plan l anba bra l, m pran devan, lòt yo nan jwenn mwen nan wout. Donk, kòman sa pral fè mache? Koman sa pral fè mache? Donk pèp ayisyen m sezi wè akoz de parès nou fè ke menm jan nèg yo te pase 50 lane yo fè konplo pou non Desalin pa site, ebyen ou kapab wè ki konplo ki fèt nan peyi a la aktyèlman pou dosye eleksyon pa pale. Jan m wè. Bagay y ap fèt la a, jan m wè ti akò nan chanm otèl, ti akò anba pyebwa, ti akò agòch, ti akò adwat ap siyen ou tande konsansis, konsansis, konsansis, m pa kache di nou, Ariel ka rete la jiska 2030 wi. Pase m poko wè anyen ki serye k ap fèt la, pase chak moun kanpe nan yon kwen ap tire pye, tandiske tout ap pale w de patriyotik. lespri patriyotik, tout ap pale w de Ayiti, tout ap pale w de dyalòg men yo youn pa ka kontre ansanm avèk lòt sa k pase? Men kounye a la a, lòt ki pa t janm kwaze avèk Ariel Henry, se gade yo gade yo wè non yo nan lis moun ki siyen akò politik. Ou kwè se koze se nan peyi sila a? Bon m ap gade lis la, gon seri de non m wè twa kat fwa. Eyy non! Si w wè gon seri de non ki ka soti 3, 4 fwa pèp ayisyen, ou mèt kwè m, premye minis lan se moun ki te konn ekri Som 23 lè yo ba l fè disètasyon. Ou pa konn tande koze sa. Lè w ale nan egzamen nevyèm, ansanm avèk egzamen filo, filo reto, sa w tande a, gon seri de moun yo di, depi w wè yo bay yon sijè, disètasyon, donk lè ke w ap fè disètasyon an, yo mande w 30 lign, yo mande w 20 lign, ki sa w fè, ou fè entwodiksyon an, lè w fin fè entwodiksyon an, ou kòmanse fè devlopman, nan mitan devlopman an, ou ekri som 23, lè w fin ekri som 23, epi anba a ou fè konklizyon an. Paske depi moun k ap korije fèy la jis gade entwodiksyon an, apre sa l gade konklizyon an, l pap gade nan mitan an. Men, nou koken nan lavi nou! Nou koken nan lavi nou, pèp Ayisyen! Nou koken anpil wi! Nou koken, sa vle di, olye nou travay, olye n fè lespri n mache, Nou di ebyen, e fè anlè a epi ekri som nan nan mitan, m sonje gon predikatè k t ap di koze sa. M ekri som nan paske m pa t wè anyen, ebyen, lè rezilta bay, alelouya, donk mwen reyisi. Kèlkeswa kote w ye, mete non Bondye nan tout sa w ap fè. Ala kote nasyon odasye, papa! Donk ou ka la, pèp ayisyen se gade w gade nou, nou bagay ou pa konnen. Antouka verifye tande, paske Ariel ka pran non li foure non bagay ou pa janm okouran. Menm jan ou wè jounen jodi a, pati politik ede kapab ap denonse sa Ariel fè yo a. Frè se sè byen eme, selon yon chèchè britanik, fòk mwen di w, li fè konnen, niche madanm ou kapab kòz ou mouri pa yon kansè nan gòj. Chèchè sa a serye? niche madanm ou kapab kòz ou mouri pa yon kansè nan gòj. Se kwa listwa? Mezanmi si w mouri pa yon kansè nan gòj nan niche madanm ou, ou byen mouri. Ou byen mouri ou son bon sòlda. Ou son sòlda gade non ki pa nenpòt ti sòlda wòwòt dè manman. Ou son gwo sòlda wi. A e nan niche ou mouri. Pase, lè ou mouri epi ou pa mouri pou anyen, kiyès k ap kriye pou ou? Ou mouri sou chan de batay, ou mouri ou t ap fè yon sèvis, yon gwo sèvis. E mesye pa ezite niche, niche a trè trè bon, fò m di nou sa. Si madanm ou pa di ou sa, se paske madanm ou timid. Niche a bon pèp ayisyen, trè trè bon mesye kontinye. E map raple m gon lè m al nan yon antèman, oh oh, dam nan ap kriye, kriye, kriye, kriye san rete l enkonsolab, nou ka konprann se mari w. Men souvan yo konn di w, lè ke mari w mouri jèn, ou pa sipoze al kondi l nan simityè. Lè m te fouye zo nan kalalou pou m konnen pou ki rezon ki fè w pa ka kondi moun ale nan simityè, yo fè konnen Si ke mari ou mouri jèn oubyen madanm ou mouri jèn, rezon ki fè w pa sipoze al nan simityè, si w al marye ansanm avèk yon lòt moun, w ap sezi wè se ou menm k ap rekondi moun sa a ankò. Se ou menm ki pral antere moun sa a ankò. Donk, si ke ou espere gen yon lòt madanm oubyen yon lòt mari, ou espere remarye ankò, se pa ale kondi moun sa a nan simityè. E, frè e sè byenneme, yo menm ale pi lwen menm, nan koutim lakay, yo fè konnen, fanm pa gen dwa mande gason maryaj. Si fanm nan mande maryaj, ebyen, fanm sa a, chak nèg y marye apre yon sèten tan, nèg la ap mouri. Bon, mwen wè sa de fwa, Men, m kapab di, sa yo se yon kesyon de mit. Men dèfwa tou, pa rapò ansanm avèk e kilti nou, sa konn genyen yon gwo par de verite ladan. An n kite dosye sa. Ebyen frèzesè, dam nan k ap kriye, kriye, kriye, yo di l pa al nan simityè, al di non m pa p gen kè sa, fò m al kondi mari m. Fòk m al kondi mari m! O! O! Lè yo pral foure misye nan simityè a, epi, li di bòs yo, talè, talè, talè, bòs la, bòs la, talè, ou pa ka ale fò kon sa. Ou pa ka ale rapid kon sa, bòs la. Sa w tande a, pèp ayisyen? Dam nan leve jip li, li pase jipon l monte, Li rale kilòt li fè l von bò, epi shhhh li pipi sou sèkèy la. Lè l fin pipi sou sèkèy la pèp ayisyen, moun yo di men poukisa w fon bagay konsa? Ou pa t sipoze fon bagay konsa. Li di oh, pou sa mesye sa fè nan zòn sa, m pipi kote k fè m mal la, se li k plis fè m mal wi. Sa fè m mal wi. Li fèm mal wi. Li fèm mal wi tout moun pèt on sèl ri epi dam nan ap di bagay la fèl mal humm antouka mesye pou jwenn moun kriye nan antèman ou pa mouri an ven prefere se nan ti ling sa ou pran lanmou a nan bay plezi konsa yo va fè stati ou respekte memwa ou antouka chèchè britanik on ti ranje kò pase fòk mesye yo niche se ekstrèmeman enpòtan. Frè se sè byen eme byen vini nan Haiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete ou kwè se koze ou kwè se koze nan levanjil fòk mwen di ou dènyè man map pase ban yon legliz yon legliz an Haiti wi pastè a rete sou chè al di konsa pèp ayisyen o wi avan menm ou mouri, fò w ekri yon testaman pou w di pitit ou yo, fòk yo lwe kay la, oubyen pou yo vann kay la, pou ke legliz kapab resevwa pati pa l la. Fok nou lwe kay la a chak fwa kay la lwe chak ane menm si ou mouri pou ke dim kapab toujou rantre nan mezon Bondye a. M sezi wi. M sezi. Eske ou tande aksyon pastè? Menm si ou mouri ebyen fok toujou kontinye peye dim ak ofrann legliz la. E dèfwa m ap poze tèt mwen kesyon, èske laplipa legliz nan peyi sila a, se pa yon wòl òganize yo ap jere? E, frèzesè byeneme, gen kote moun gen odas, paske pastè a toujou di w lapriyè pou jwenn lajan, pa vre? la priyè pou jwenn lajan lap soti anlè lap sot tout kote mirak men koul bezwen lajan pou kisal pa menm ale menm kote a tou la priyè li fon mirak ou panse oul vin mande kòb kilè wap kite sòt kilè wap kite sòt pastè a diw aji fwa waji fwa waji fwa ou la priyè la priyè la priyè pa gen chenn li pa kase la priyè dis la priyè dat wap jwenn kòb gade non ou vin chèch yon mirak nan laviw. Men dèfwa w konn debake legliz la l di pou tèl mirak fèt chak moun mil goud, mil goud, mil goud. Tande byen, ou poko janm konprann toujou se lajan y ap fè sou. Ou poko janm konprann toujou. Ou poko janm konprann pati sa toujou. Kale je w non. Ebyen ou bezwen tèl gerizon chak moun tan kantite lajan. Espri a mande tan, espri a, ki lespri k mande tan? Lespri a mande tan pou l fè kisa? Pou l travay. Mirak, mirak, mirak, gade nou. Li menm l ap di w lapriyè, pote tan kantite lajan pou mirak fèt nan lavi w, men li menm, lè l bezwen lajan, l pa janm ale menm kote a. Kisa l fè? Li mande w lajan. de mèm ou ale devan mon pè wal konfese peche ou men e lè mon pè fè peche gade non li nan pran ti jèn gason gade non li nan pran ti jèn fi gaspiye yo li nan fè krèy andedan legliz la eskel vin kote w poul di w men peche l fè epi pou priye pou li. Ay depi nou gen jezi tout bagay ok epi nap tann èd imanitè nap tann mirak pastè ap koupe kou nou youn aprè lòt. Antouka pèp ayisyen ou kapab raplew ki wòl legliz te jwe nan peyi dayiti nan touye prezidan jovenel moïse jounen jodia anpil pastè nan mawon sa ki pase sèke Efektivman, frè e sè byeneme, zo a kole nan gòj yo. M ap fè ou konnen, Ronaldo Domengo alyas Lopes se yon resòtisan dominiken lapolis arete nan ayewopò Toussaint Louverture yè vandredi 13 janvye 2023 a Lajistis dominiken tap bouske l poutèt li te asasinen yon sèten Anthony Garcia. Se ajan BLTS ansanm avèk dcpj ki arete l ansanm avèk yon fo paspò panameyen ki genyen pou nimewo PA 07 93 8 83 sou non Laura Guerrero. E misye tap eseye pran yon vol pou Mexique donk yo gen lè panse Haïti a se savann nèt li pa fin savann non o fin fè krim ou nan peyi ou pa pase nan èpòt peyi ou e nan lòt wal pase ki kote ki bon. Ebyen frè se sè byeneme jan wap gade imaj sa se ti tonton sa yon resòtisan kriminèl dominiken ki tap eseye pase nan ayewopò Tousen Louvèti pou ke li te kapab rantre nan peyi Meksik, ebyen pou kounya li nan depo an atandan yo fè swit legal yo. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal, ou kwè se koze nan peyi sa, ebyen frèzesè byeneme nan dat 12 la yon gwoup moun abiye an wouj e blan debake Channmas, yo rive devan Stati Petion gade nan yo pran yon papye yo di yon pawòl yo shh epi yo chire l yo debake devan Dessalines ann gade seremoni an. Aleman, pandan m te sou lè lye, m wè yon gwoup moun ki prezante e ki abiye de koulè wouj e blan. e alatèt gwoup lan, li gen yon baton nan men l, yo parèt nan pye Petion an la, sou plas Petion an la, yo pran yon papye, yo chire papye a, misye al di yon pawòl, li prezante baton an, epi l ale nan pye Dessalines, yo moute, eskwad la moute epi yo jete papye a, yo pa menm fè, yo pa menm fè 3 segond menm, yo retounen al pran machin yo. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa. Humm antouka jan m toujou renmen di l Ayiti dictature la pelle des Antilles Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè k ap rete ki viv ravèga ki mouri ak akara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale m ap kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo orevwar a la pwochèn bizou bizou one love.